Voye plis polisye pou nou, nou pa ka sipòte, nou pa ka egziste ankò, pawòl yo twòp pou nou. Mwen menm map mande kankou lapolis, kankou leta. Tankou kap domine aktyalite a, bonjou bonswa tout moun e nou kontan ansanm avèw e se yon plezi poun enfòmew tou depan de ki kote wap gade epi tande videyo a mèsi e sonje abòne edem pataje plis enfòmasyon ap vini. sou chanèl la. Dènye enfòmasyon ki fèk tonbe, matrakaj politik, medam mesye aprè tout detay ki fè konnen komisè Richemond ta dwe vin nan pòtoprens, vin ranplase komisè Jacques Lafontant, bagay yo poko klè. Se gwo difikilte, gwo batay ki egziste pou kwè l ye la a, pou ou ka anpeche yon evantyèl komisè Muscadin oubyen komisè Richemond ta vin nan tèt pakè pòtoprens lan. Sepandan boujwa yo pa deside e yo kanpe an kwa anpil kòb gentan depanse pou bloke swa Muscadin ou ankò Richemond anpeche yo rantre nan Pòtoprens jis pou regle zafè politik yo oubyen yo menm ki nan konivans ak bandi e yo pa vle pèsòn moun vin deranje yo. Komisè Lafontan poko ka ale e koulye a la se gwo batay ki eksploze yo poko konnen kisa kap fèt èske yap voye komisè a ale Pou fè Richemond vini, ou ankò Muscadin, men kanmenm pèp la leve kanpe, yo jete devolu yo, swa Muscadin ou ankò Richemond, yonn ladann yo ta dwe vin nan jiridiksyon Pòtoprens lan, wè nan ki mwayen pou kwape bandi epi mete tout moun ò deta de nwi. Men sa k ap pase jodi a la tèlman grav, plis enfòmasyon se koulye a la ak Busta John, Men avan kite m salye tout moun e di n mèsi paske n fè konfyans sou Fertivi 83 e enfòmasyon ak lòt ankò ap vini sou chanèl la pou n kab konfime wi ou non e kilè kijou Komisè Muscadin ou Richemond pral debake nan Pòtoprens pou vin mete lapè met lòd nan dezòd konsènan bandi yo k ap feraye toupatou epi mete lapolis an dewout. Peyi a. Nou pa bezwen konnen ki moun. Lap mouri demen si Dieu veut men gouvèneman paka fèl anyen. Gouvèneman paka dil anyen. Desizyon final la lap ann èk parèt kòm prezantman la se pa vrè. Pa gen okenn komisè Richemond ki chanje pou Pòtoprens pa gen sa. Se yon bri ki kouri, yo mande men lòm nan gen dizon pal tou. Lòm nan gen dizon pa l tou. Sela vle di ke se pa ke Komisè Richemond pral tou Pòtoprens. Non. Poze nou. Mentnan tout sa ke mwen menm mwen vle ke nou konprann. Sa k ap fèt la la se de la politik. De la politik byen trase, byen detèmine, non pa pou le pèp. Mwen vle ke nou byen konprann sa. Non pa pou le pèp sa kap pase ant komisè Richemond an la. Gon travay dèyè sa a leksteryè de sa. Depi w wè komisè Richemond tra yo di w fòk yo voye l Pòtoprens absoliman map lage boum nan la. Men nèg Mateli yo pa dakò komisè Richemond la. Yo pa aksepte komisè Richemond la. Hervé Fourcand pa dakò komisè Richemond la. Paske Hervé Fourcand gen moun pa l pou sa k ap fèt piti anndan lan Sid. Gen de bagay ki sipoze fèt lan Sid la byento. Lan eleksyon. Men yo pa dakò pou ke komisè Richemond la. Pase yo gen moun pa yo. Yo gen moun pa yo pou yo fè ranplase Sid lan. Gen anpil dosye nou gen pou nou lage. Kite yo jwe avèk sa yo. Paske dosye yo la. Pa gen moun k ap vin pran ti jwèt nan men moun ankò. Kòmsi yo pral di nou, yo travèse komisè Richemond tèl kote. Non! Dosye yo la. Sa k ap fèt yo, yo la. Pase politik ayisyèn mwen vle ke nou konprann yo. M vle ke nou konprann sa k ap fèt la yo. Prezantman la, si yo bezwen yon moun pou Pòtoprens, ke yo pran komisè Miskaden. E m ap di nou poukisa apre, poukisa m di nou pou yo pran komisè Miskaden. Si yo di, si yo mete komisè Richemond, m ap di nou poukisa mwen menm mwen vle ke se komisè Muscadin pou yo pran. Paske fòk zye nou ouvri, fòk nou konprann politik Ayiti a mentnan, fòk nou konprann ki jwèt y ap fè la mentnan. Paske aprè yo se yo, aprè yo se yo, yo p ap janm vle kite yon moun ki pa avèk yo nan direksyon ki pou vrèman mete peyi a sou ray jan ke l vle ale a. Si. Ou wè yo ta Kòm yo menm yo di non yo kòm la se pa vre sa ki fèt la la sa ki di an se pa vre sa Bertho Dorcé fè an se pa son bagay kòm si m te kapab di yon bouyi vide yon bouyon ki pa menm kwit bòy la pa menm kwit lan bouyon an pase Bertho Dorcé li menm li pa gen okenn lejitimite li pa gen dwa pou l fè sa ke l fè a la prezantman li pa gen dwa pou l fè l pou l chanje a men sa son bagay ki soti de lwen pase gen de aksyon kèlke moun pa vle rantre. Men si gen yon bagay ki fèt mwen menm map vin lage l la. San pli tarde medam mesye nou pral rantre dirèkteman anndan peyi Dayiti avèk nou jounalis nou Yves Juste ki gen anpil dosye pou nou paske mentnan nou wè ke blende ki te achte 2 blende nwa yo ki sanble avèk Ti Magali ebyen bandi boule blende a kòman l fè boule l nou pral rantre nan plizyè dosye Yves Juste frè m kòman w ye sa kap pase anndan la repiblik lan pou jodi samdi an. Sara, bonswa ak chak grenn fidèl oditè, oditris Bostadion TV atravè mond lan. Jodi an se samdi 12 novanm 2022, deja se sizyèm parantèz aktyalite a ki antre lakay nou. Efektivman Bosta, nou t ap tande w nan deba a. Men, nou menm kòm jounalis k ap viv nan peyi a, nou gen pozisyon pa nou sou deba sa tou. Yes. Li klè Bosta. Yo toujou diw la femme de César doit être dotée de tout soupçon. Yes. Se pou ou nan rezon jouska prezan Ariel Henry tout moun toujou di pou kisa l pa janm ka parèt devan la jistis pou ke l al reponn kesyon yon jij sou dosye asasina Jovenel Moïse la ke yo site non l. Yes. Sa. Komisè Ronald Richemond, yo site non misye tou nan kesyon lanmò jounalis Tess Gary nan Okay. E gen yon tweet Ronald Richemond te fè sou Twitter kote l te di klèman ke se mawon Tess Gary al mawon, se azil politik li bezwen ki fè ke li ap kouri bri lanmò l. Tweet sa a, li pa inosan. Ay la se analiz n ap fè. Tweet sa yo pa inosan nan sa w te di an. Li klè jodi an, Ronald Richemond kòm komisè gouvènman Okay, tout fwa ke ou vle pou yo sispann enplike non w nan dosye sila, fodre ke ou parèt devan jij pou jij la tande ni ou menm ni lòt moun kap ki enplike w nan dosye a, lè sa lajistis la va triyonfe pou konnen egzakteman ki koz lanmò Tess Garry. Dezyèm pwen nou pral repwoche Ronald Richemond ankò nan Okay paske jodi an Ronald Richemond li vle kap konpòte l an bon ti bobo nan arete militan politik. Jodi an gen yon militan politik ki rele Rebel Corneille ki se youn nan gwo lidè nan manifestasyon kap fèt Okay yo, jodi a Ronald Richemond arete misye yè ak lapolis. Gon lòt militan ankò kap patisipe nan sitin okay ankò Ronald Richemond arete misye avèk lapolis arete misye poukisa difètke misye konn al fè deklarasyon di fòk gouvènman Ariel Henry ale fòk moun pran lari nan okay sa m kwè ke li pa antre nan kad legal Ronald Richemond pou lap fè jan daksyon sa yo men Nou pa ka tou ekate kapasite Ronald Richemond genyen nan gran Sid peyi an ki lakoz ke bandi pa gen tan fin pran tout gran Sid lan. Tankou jan w sot fè pwen an, gen yon senatè nan Okay, nou konnen nèg sa a, li gen 2 avyon prive l. Èske se chanm sena a ki ba l 2 avyon prive a? Tout moun di non, se manti. Yon senatè pa ka gen 2 avyon prive Pou kont pa l, li klè jodi a, gen nèg nan Okay ki nan kesyon kokayin, gen nèg nan Okay ki nan kesyon trafik ògàn, gen nèg nan Okay ki nan kesyon dil zam. Jodi a, avèk Ronald Richemond nan tèt jiridiksyon an, yo enkyete reyèlman. Konsènan kesyon chanjman ki t ap gen pou fèt yè la, Jacques Lafontant, ki se aktyèl komisè gouvènman Pòtoprens lan, Tout moun konnen misye se yon nèg ki nan tout bagay ki mal nan peyi a. Depi w di malversasyon, ou di koripsyon, ou fè referans avèk Jak Lafontan ki se komisè gouvènman Pòtoprens lan. E, kòm ou pral konprann tou, yon premye minis ap pote yon minis jistis plent pou komisè paske l nan koripsyon. Joseph Costa, se fransè wi nèg ap chache. Lè w di w koripsyon, w konn kisa l ye? Se vòlè dirèkteman w di w ye wi. Se pou ayisyen pa konprann, li fè yo di w a se koripsyon, misye nan fwod fiskal. Sa vle di yo itilize de gwo mo franse pou mas pèp la pa konprann. Men depi yo di koripsyon o komisè gouvènman ladan l, otomatikman se vòlè komisè gouvènman vòlè. Li klè, mwen menm m pral gen menm pozisyon avè w Bosta, ke Ronald Rismon vini l nan kapital ayisyèn nan, pa gen moun ki konnen sa k pral fèt, si toutfwa l ta vini vre. Men, kesyon k ap poze, èske kantite politisyen ki gen bandi dèyè yo, lè eleksyon pou prepare eleksyon pou yo, ki gen nèg ki pral fè dil kokayin pou yo, ki gen nèg ki pral vann zam pou yo, ki gen nèg tou k ap fè trafik ògàn pou yo, ki gen nèg, lè yo fè kidnapin, se lakay yo y al seye l, tankou Jean Otla te di w la, se plàn li gen lakay li, ou ba l ti kòb pa l la, li remèt ou machandiz ou. Jodi a, èske Ronald Richemond ap ka rive ateri avèk ansanm de vizyon l genyen yo la? Jodi a li klè, Okay avèk Pòtoprens se 2 jiridiksyon diferan. Sa k fè n di sa? Nan Okay, nèg ki gen zam yo, ki zam yo genyen? Yo gen ti 9 milimèt, yo gen 38, yo gen zam kreyòl. Kontrèman avèk Pòtoprens, ou konn kisa yo gen nan men yo? Yo gen ak 47. yo gen M14, yo gen Galil, sa vle di se 2 jiridiksyon diferan, eske Ronald Richemond li menm pral kapab mete estrateji l an plas pou ke l ta kapab rive pasifye lwès peyi an? La a nou poko konnen, se kesyon k ap poze. Sou kesyon komisè Muscadin pou ta rive nan lwès la, mwen menm kòm jounalis, mwen adere avèk komisè Muscadin pou l ta rive nan lwès la. An premye. Sak fè Madeye avèk komisè Muscadin poul ta rive nan lwès la? Komisè Ronald Rismond kòm yon komisè gouvènman nan Okay lèl arete yon nèg kisal pral fè? Li pral fè dwa, li pral mete w nan prizon, nou pran egzanp tankou nèg ki tiye ti Yassi nan nèg la ap odisyone li di mwen m pi gwo mesye men vòlè m te ye wi m konn touye moun wi kite Muscadin asa konsa mesye sa pala ankò. Vwala. Se pa wap fè yo konn tiye moun nan pou trannen sa prizon piblikman devan tout moun. Alòs m vin konnen pi eski regen sa a se pou youn nan rezon m di w mwen menm m adere avèk komisè Muscadin pou l ta vin nan lwès la. Paske komisè Muscadin li di w klèman politik l ap mennen an li menm depi ke ou gen zam ilegal nan men w, depi ke yo kwaze w an flagran deli k ap vòlè pa gen lòt sò ki rezève pou ou se anba tè. Kontrèman avèk Ronald Richemond ki pral fè dwa, e lè n konnen sistèm jidisyè peyi a ki bay yon ekip jij kowonpi ladan l, yo ba w 50 mil goud, yo ba w 150 mil goud, w ap arete jodi, y ap libere demen. Men lè se Muscadin ki la a, li arete w, kote l arete w la ki sa l di w, enben prepare sèkèy misye pou li, fanmi l p ap wè l ankò, li p ap kontinye vòlè ankò. Se sa l ye. Sa vle di, Ou lwès la ki pasifye son mouskade pou m gen ladan l ki pou elèg li klè. Anplis e jis komisè Muscadin li genyen lejitimite ou wè kòman bagay yo ye sa komisè medam mesye tande byen sa m ap di nou an sa komisè Muscadin ka fè Ronald komisè Richemond pa ka fè l m di nou sa davans. M di nou sa klè, sa komisè Muscadin kapab fè, Ronald, komisè Ronald Richemond, li bloke, li pa kapab fè l. Jodi an, si nou bezwen lave Pòtoprens, se mande komisè Muscadin Pòtoprens. Pa gen jwèt lan sa. Komisè Muscadin, l ap fè l, epi y ap ba l lamen, y ap respekte l. Pou ki sa? On lè n a gentan konprann li. Sa komisè Muscadin ap fè a, li gen dwa fè l. Yo bal pouvwa poul fèl. Li gen pouvwa poul fèl. Men pa gen lòt komisè ki gen pouvwa sa an Ayiti ankò. Pa gen lòt. Yo di w menm lan lafè gen moun pa. Nou se gran timoun si nou vle konprann na konprann. Kèlkeswa moun ke kon. Gade, kisa komisè Muscadin te di dèyè swadizan fam nan ki di w se dwa de lòm li ye a? Kisa komisè Muscadin pa di w, bon si l vini la mwen m ap arete l. Li te di yo pa kapab, li di m ap twouve yon dosye m mete sou do l m arete l. Paske l gen pouvwa sa. Pouvwa ke l genyen an, li odela de sa ke nou menm nou espere, nou panse. Komisè Muscadin gen anpil pouvwa pou l elimine dè vagabon an Ayiti san ke gouvèneman pa ka touche l. Ou mèt kontinye Uscis. Efektiv anbo sa, lòske komisè Muscadin arete Zo Pwason, li tande Zo Pwason e l gen bon enfòmasyon nan men l ke Zo Pwason se nèg bandi nèg ravin, li egzenite, egzekite misye. sou plas piblik, kote ke l tou voye mesaj ba lòt nèg ki gen tandans pou ta vin nan Sid lan, ni pou pa vin fè baz yo nan Nip paske dèk yo vini, y ap mouri. Ebyen Maryolèn Jil, ki te pral konpòte l an granmoun, kòmkwa ke se li menm ki ap fè dwa moun anndan peyi a, li te menm di w, zo pwason son inosan, zo pwason pa konn anyen. Ebyen apre deklarasyon sa a, ou pa wè kisa, kisa. Komisè Muscadin te pral dil si se Ronald Richemond se Atik li te pral ale wi ebyen Muscadin tou dil klè depi ou vin nan nip peyi an ou fè yon èrè tou nap aretew menm jan nou arete misye a e si ou pase pa la nap touye menm jan nou touye misye a li klè. Ebyen sèt egzakteman pase nou menm nou vle ke pèp la konprann Lan ki batay ke yo ye la? Nou vle pèp la konprann batay sa yo ye a la? Epi lè ok lè ke komisè Muscadin te dil vini poul wè yon bagay eske li te ka ale? Ale ki bò? Komis komisè lò lò se komisè gouvènman nan yon jiridiksyon se ou menm ki jere jiridiksyon wi. Wi. Nenpòt nenpòt. Ki premye komisè gouvènman ki te fè deklarasyon pou di depi yo ba li 500 sòlda avè l, yo ba li yon chak blende, yo ba li yon vase lodè pou l ka kraze kay nèg yo kache dèyè l la, l ap ka jere presyon Matisan an nan dezèdtan? E Ronald Richemond ki te di l? Non. E pa Muscadin ki te fè deklarasyon sa a? Komisè Muscadin. Joseph se yon moun k ap pase chalon, se yon moun k ap dòmi nan nwit, de je fèmen jodi a. Se gras a kiyès? Joseph se yon moun k ap pase kaleso, e gras a kiyès? Nou pa vin voye bèl flè pou pèsòn moun, men travay moun nan fè a, fò n ka omwen ba l valè l pandan l vivan. Mèsi. Mèsi. Pase apre vin fè makak, vin di komisè Richemond, apre vin fè grimas, moun ki te mande pou yo te ba l Pòtoprens li rele Komisè Muscadin, li di w banm tan moun, pase sa nap di a la, li gen anpil, li gen anpil pwisans dèyè l wi. Sa nap di a la, lòm nan ki devan nou an la Komisè Muscadin, si se pou gouvèneman li entouchab wi. Se la ke m vle ale avèk nou wi medam mesye. Mwen menm mwen oblije di l tèl kèl, jan pou m di l lan. Si yo mete komisè Muscadin pòtoprens l ap fete fyèl izo. L ap fin tye izo pa gen moun k ap pale. L ap tye ti lapli pa gen moun k ap pale. L ap tye kikonk bandi ki lan pòtoprens lan pa gen moun k ap pale. Men se poutèt sa ke yo vle pwoteje bandi yo, yo pa vle komisè Muscadin moute pòtoprens. Si pou nou wè ke vrèman yo bezwen yon komisè pòtoprens. pou mete pòtoprens frèt pran komisè miskaden paske komisè miskaden li gen lejitimite ke tout komisè anndan peyi a pa genyen paske m konn sa map di a pwouve nou anlve dwa komisè richemon an mande komisè miskaden si nou vle fè peyi vre. Pase tout sa l pral fè yo, yo gentan siyen deja e yo gentan aksepte deja. Paske yo pa ka fè l anyen. Lè m di nou yo pa ka fè l anyen an, pa yon lòt gouvèneman non. Gouvèneman sak la. Il jis ou mèt tanpe pou nou. Se komisè Muscadin ki te mande 500 sòlda. Banm 500 solda epi mete pòtoprens frèt dman nou. Sa vle di ke nou menm pèp ayisyen an nou sispann kite moun kap vin voye foure dwèt lan zye nou oubyen kap vin ban nou bouyon pou nou kapab byen bwè pou nou byen pou nou byen manje pou nou dòmi non se peyi nap fè an nou fè peyi.